Jodi a la, medam e mesye, la polis fè yon gwo kou la a, donk e nan zòn pou monte, e lò sòti 3 men pou monte sou e kafou Jeral Batay. Ebyen e bò zòn MSPP anpil moun ou konn pòtoprens yo trè byen humm ebyen e nan antre MSPP a la a lapolis arive mete la pat sou 4 sitwayen sa yo e nou pral montre w la a nan videyo a medam e mesye ebyen nèg sa yo chaje lajan sou yo yo chaje telefòn Nèg sa yo bon finalman la polis pral deside kisa yap fè a nèg sa yo paske son ekip nèg ki konn abitye touye polisye e friz moun e pran tout sa moun gen sou yo sitou moun ki ap antre nan antre mspp pou monte e anndan dèlma 31 medam ti mesye eben towo sa yo pa vle wè moun nan zòn sa menm se la nèg yo opere se la yo fè krim pou monte sou kafou jeral pou pase bò klèsin pou nou ta monte sou karade se la Nèg sa yo menm yo opere e se la yap vòlò moun, yap fizye moun, yap touye polisye, enben jodi a finalman lapolis arive mete lapat sou nèg sa yo nou pral envite w gade la. Genyen tou chèf gang sourit, Msye Avili Gracia. Msye Avili, ansyen senatè Gracia Delva san pitye Ebyen lè nou wè bandi yo di nou se otorite yo kap ba yo zam se otorite yo kap ame yo se pou otorite yo yap travay donk se pa san rezon e se pa manti yap fè anpil fwa enben fwa sa a chèf gang sourit misye pa mete dlo nan bouch li poul kraze peyi a avèk enfòmasyon sa a ke nou pral envitew tande nan bouch li menm kotel pral di nou enben men ki nèg kap bay nèg save yo zam e ou pral sezi tande ki ansyen senatè Ki yo menm, ki li menm enplike nan ame nèg Savyen, nèg baz Gran Grif, nou vle pale de e baz nèg Odma yo, ki gen nan tèt li Luckson jodi a, k ap teyorize. Ansyen prezidan Aristide, jodi a la a, frape fò, nèg ki manje lajan Petro Caribe yo. Enben, tout nèg ki konnen ou gen dwèt ou tranpe nan san kòb Petro Caribe a, Ay la man di maten gade telefon. Gade telefon gade kob. Yap fouye male rik bal travay le maten pou yo pran kob. E la man di maten nou fè mesye. Kou ou soti ou men. Sa fè grimas la men. Kou ou soti. Bonswa tout fanatik kap gadem kap tande sa map di a mon amour mesye nou konn kiyès kap ba nèg sa yo zam avèk bal ou konn sa mezou si senatè a pat renmen twazyèm twazyèm machann desalin twazyèm nou an ou konn Konsa li te ka gentan voye anpil bandi al fè anpil aksyon nan jan tout otorite yo ap fè tou. Ou konprann sa m vle di w? Mwen menm m souri. Dat m di a Gasya, Gasya pako ban mwen yon bout zam. Ou konprann? M bay zam a misye anpil, li pa janm met yon move ide nan tèt mwen. Ou konprann sa m vle di w? Tout sa m ap fè, misye toujou ap blame m. Ou konprann sa m vle di w? Depi m ap fè yon bagay, misye prè pou l ta voye kòb ban mwen pou m pa fè vyolans. Ou konprann sa m vle di w menn? Misye pa nan kad sa yo menn. Ou konprann sa m vle di w? Afè voye bal ba nèg Savyen, manti. Ou konprann sa m vle di w? Tout moun konnen se otorite yo, lòt otorite yo, ou wè nan bezou, nèg a vès yo, k ap fout ni nèg Savyen yen. Bon, nèg yo konn, nèg yo pa janm, nèg Savyen, nèg Savyen pa janm lonmen non Senatè a. Yo lonmen non Fofan. Ou wè nan bezou? Youri. Senatè a se Senatè pa m li ye men. Senatè a, si, gen de jès si l ta fè, si l t ap fè se avè m pou l te fè yo men. Ou wè nan bezou? Senatè a pa vle vyolans e lapè misye ap preche menn ou konn ap di tou kote yon nèg wè senatè a menn mwen menm ki mwen menm pa janm wè senatè a ou konn ap di tou menn mesye chache bagay pou nou regle tande papa ou konn ap di tou pa lonmen non senatè a ankò patnè ou konn ap di tou baz pa lonmen non senatè a si senatè a te konn kreye bandi m tap gwo bandi m tap gwo asasen ou konn ap di tou. Wè map viv la sou sou ti majistra di nò an mwen ta bezwen epa anyen gen nan menn non misye t fèm konsa misye t fèm poze lap banm sèvis menn ou konn sa mbezo tout nèg yo banm sèvis tout delege banm sèvis ou konn sa mbezo nèg yo pa konnen m nan vòlè se moun sa nèg yo renmen ou konn sa mbezo menn lè w pap fè kidnapin ou pap bloke machin Ou konprann sa m vle di w? Ou wè m genbe zam sa e pou pèp, pandan pèp la an danje, tout machan an danje, se mwen menm. Ou konprann sa m vle di w? Gen nèg k ap vin ki fè kidnapin machan, depi m pase nan zòn nan, konbe fwa m tire, tout bagay la pè menn. Ou konprann sa m vle di w? Yè m rete, se twazyèm m rete, twazyèm Desalin. Ou konprann sa m vle di w menn? Yè, machan. E la n ap kale mouda nou, pa gen san vyolans. Nou pa konn pou lòt kote menm. Ou konprann sa m vle di w? Twazyèm nou an tèt, fwèt rive machan. Ou konprann sa m vle di w menn? Senatè a respè pou ou, wap rive moun. Jodi, demen, fòk nou libere anba tout fo kwafè ki vle kale tèt nou wòz. Yo dòmi reve pouvwa, vire tounen pouvwa, monte desann pouvwa. Pouvwa! Pou toujou pran ni leta a ni pèp la an otaj. Yo dòmi reve pouvwa, vire tounen pouvwa, monte desann pouvwa. Pouvwa pou piye, piye san pèp la pa jwenn anyen. Yo dòmi reve pouvwa. Vire tounen pouvwa. Monte desann pouvwa. Pouvwa pou fòse jèn yo pati, pati kite peyi a blanch. E konsa, menm moun fou sezi. Plan rekolonizasyon an klè. Lè nou di Ayiti pou Ayisyen, bandi legal jwenn kat blanch pou bay yon Ayiti san Ayisyen. Sè m, frè m, ki te inosan peye pou koupab, se t ap yon gwo erè. Di tout moun koupab se tap yon gwo tonton erè. Kwaze bra n pou mal la vin pi mal se yon kokenn erè. Se pou sa mwen swete pou nou tout ki reprezante fòs ekonomik ak fòs politik louvri lespas Pou pèp la pote fòs pa l nan akouchman sekirite a. Tout akò ki pa fè kò ak pèp la ankò se akòdeyon. Akòdeyon pou chante do re mi fa sil sou do pouvwa. Si lè konkèt demokratik n'avaient pas été emportées par les coups d'État du 30 septembre 1991, et du 29 février 2004, beaucoup de fils et filles de la patrie seraient ici dynamisant fièrement et dignement le développement de notre cher Haïti. Malerezman, jou fèy tonbe nan dlo, se pa jou al pou ri. Lanfè kidnaping, ensekirite k ap fin detwi peyi a jodi a, se rezilta koudeta 2004 la. Lavi tout moun menase anba Ensekirite kontra sosyal sa a, plis ke jamè fòk nou solidè paske soufrans yon Ayisyen se soufrans tout Ayisyen. Respè ak bon jan sewòm patriyotik pou chak sè n ak frè n. qui victime dans l'enfer kidnapping sans pareil ça. La main qui donne est souvent au-dessus de celle qui reçoit. On comprend bien la dépendance des esclaves mentaux face à leurs maîtres pour imposer l'esclavage moderne, le néocolon a toujours besoin du colonisé mental. Celui-ci, en général, fait travailler ses méninges par sa matière grise. Il est anosognosite. Par contre, intelligent ou pas, le maître vise toujours les intérêts de l'oppresseur. Les crimes économiques liés aux milliards du Petro-Caribé et du CIRH en disant est-ce que criminel a cravate ça intelligent hmm. Dabò, avan nou reponn, ann gade si gen yon diferans an kreyòl ant entèlijan ak entèlijan. Wi, si youn sonnen pozitif, lòt la sonnen negatif. Kidonk, peyi Dayiti bezwen moun entèlijan. Nou menm Ayisyen, nou bezwen moun entèlijan. Nan lekòl, moun entèlijan. Nan inivèsite, moun entèlijan. Nan lopital, moun entèlijan. Nan leta moun entèlijan. Dèyè biwo moun entèlijan. Atansyon! Dèyè bawo moun entèlijan. Vwala! Kounye a, an n retounen mande nou, èske kriminèl ak kravat Petwokaribe yo entèlijan? Koute, nan rebati Ayiti ak manti pwenti, Manti pakoti! Manti sou manti! Manti ki pa fouti pa manti! Si yo pa entelijan, yo pran pòz entelijan! Kot plas yo ye? Dèyè biwo ou dèyè bawo? Kit se nan majorite moun ki nan pwovens yo, kit se nan minorite moun k ap viv nan vil yo, kit se atravè Ayisyen k ap viv aletranje yo, nou chaje ak moun ki gen bon sèvo entèlijan. Men! Men! Toujou gen yon ti gwoup zwililit ki pa entèlijan men ki entèlijan nan fè mal. Ensekirite a fè nou tout mal. Kidnaping nan fè nou tout mal. Pri gaz lavichè a fè nou tout mal. Blakawout 24 sou 24 la fè nou tout mal. Kout jilèt chomaj la fè nou tout mal. Flanm dife grangou a fè nou tout mal paske nou tout se frè ak sè. Fòs pèp la endispansab pou akouchman sekirite a. Chwazi kontinye kite pèp la deyò se pi gwo erè. Aksepte met pèp la outside se pi gwo erè. Mande tout moun ki entèlijan souple evite pi gwo erè sa. se tromper, c'est possible. Et d'ailleurs, l'erreur peut être le sein maternel de la connaissance, impliqué à la fois dans des fonctions émotionnelles et cognitives. Notre cortex singulaire antérieur a la faculté de déclencher l'alarme quand nous commettons certaines erreurs. You pas battre bravo pour intelligence. Tandis que le faisceau arqué permet d'exprimer ses pensées en parole, la communication synchronisée entre deux neurones évoque le substrat collectif de l'intelligence. An dotre tèm, yon sèl dwèt pa manje kalalou konesans. Pèp ayisyen entèlijan, li klè. Wi se vre, pèp ayisyen entèlijan. Bèl istwa nou an pwouve l. Men, si pèp ayisyen entèlijan, qui je fais Haïti paradis, fin tourner l'enfer. De l'esclavage à l'esclavage moderne, la forme change, mais l'oppression des peuples se poursuit à travers le monde. Du colonialisme au néocolonialisme, les structures d'exploitation restent et demeurent. Heureusement, l'irruption de l'intelligence collective du peuple haïtien s'est exprimé clairement à travers la révolution de 1804 et plus récemment à travers les élections du 16 décembre 1990. Liberté ou la mort, au-delà du slogan, surgit de notre ADN nous sommes haïtiens, haïtiennes, toujours victimes au quotidien et bien évidemment toujours assoiffés de justice et de réparation. Nous, haïtiens, haïtiennes, dignes, lucides et insoumis, nous serons toujours jaloux de notre liberté et de notre souveraineté. Dans nos veines coule le précieux sang de Toussaint Louverture, le génie de la race et de Jean-Jacques Dessalines le Grand.